Mèdam, mèdmwazèl, e mèsye lèzami, bonjou, bonswa pou nou tout. Se avèk yon plezi mwen antre lakay ou. Nan moman n ap pale la a, bandi yo ap atake nan Pòtoprens. Bandi atake Debussy Turgeau. Anpil kout bal ap tire, kay gen tan brile e moun yo ap chèche kite lakay yo. Enben kounye a n ap mande, ki zòn ki rete kounye a pou bandi pran kontwòl yo? Èske se Laboul? Èske se Petyonvil? Èske se Tòsèl, Wout Frè Klèsin, Taba, Kwadèboukè, Kwadèmisyon, Dèlma, Bèlè, Matisan, Fontamara? Zòn sa yo, nou konnen deja yo deja anba kontwòl gang nan peyi a. Enben kounye a, se tou pa Debisi anlè Tijo. Enben konbyen Ayisyen ki pou kite kote yo rete nan moman n ap pale la a? pou kouri kont ensekirite, pou bay bandi espas kote yo te rete, kote yo te achte avèk lajan nan pòch yo, avèk lajan travay yo, lajan yo te redi pou achte, enben kounye a y ap kite lakay yo pou bay bandi espas sa yo. Enben ban, popilasyon an ap kouri anba bal bandi, kote bandi ap twoke kòn yo Avèk lapolis nan tuju anlè nan debisi men ki jou ki dat popilasyon ap ekspire yon bon lè pou yap dòmi avèk trankilite pou yap dòmi san kè sote nou paka konte ki kantite moun ki mouri pandan ane 2023 sa a ki apèn antre e ki pa lwen fini tou, ebyen leta yo youn yo pa fè anyen. Leta w ap mande, w ap poze kesyon èske gang yo se pa pou nèg nan leta a y ap travay? Dayè nèg yo deja akize yon pakèt nèg nan leta a, Vitelòm li di l deja ke Gouvènman sa a li travay pou li. Ebyen, anpil zak misye poze, nou wè efektivman vre, Vitelòm, gouvènman sa a se gouvènman pa l li ye. Ebyen, n ap poze kesyon, popilasyon an kapab di kiyès ki mete yo nan sa yo ye la. Gon pakèt nèg ki te di yo se avoka pèp kote yo kounya yo avoka pèp sa yo pat vle sou jovenel moïse ebyen kounya la se yo yap mande popilasyon an pou fè andre michel te toujou di popilasyon an piga al fè kat dèmalòg e kounya la andre michel di kat dèmalòg la li bon fòk yo al fèl pou yo kapab al vote pou yo kapab al nan eleksyon ayiti kisa l fè lap peye Ebyen, poze tèt ou kesyon, kiyès ki mete nou nan sa n ye jounen jodi a? Kòmante, pataje, abòne. Ankouraje nou nan travay la. Bèl asosyete e koute. M te di n nou gen ti bagay pou n wè. Ebyen, se sou baz sa a, lòske Ti Makak, misye blese pa bal, misye finalman ale. Misye pa la ankò. Lapolis e m te di yo sa deja, se paske petèt manke tande m. M te di lapolis, dayè m pa konprann menm ti makak kòman l fè gentan kite Laboul pou l rive sou Matisan. Men misye. Enben m te di lapolis, gon sinyal ke yo ka voye. Si nou gen asirans ti makak blese par bal misye pa laboul aranje n pou n penetre baz lan pou nou pran solda misye yo. Gen kèk nèg nan pnh la ki pa lach e vin gad avè m sou ekran la a. Gen kèk nèg nan polis la ki pa lach, ki pa chwazi lach. Gon ekip nèg, m pa bezwen di ki inite men yo konnen, k ap travay seryezman e nèg sa yo e nèg kòmsi jiskaprezan m pa konn tout non men sa m gen kèk m konnen m ka parye sou yo. Nèg yo debake nan fyèf Ti Makak, premye sa nèg, premye atak, premye frap Ti Makak pran aprè e menm lè sa misye blese a wi, aprè misye fin blese a. Lapolis debake nan fyèf misye, yo rive jisk anba sabliye a te genyen yon baz ti makak la, on pye bwa. Lapolis depatcha baz la avèk kout bal. Te gen anpil moto la, nèg yo mete pil bagay, frijidè, on bagay, ah e pou bwè byè, lapolis sakra, sakrifye l ak kout bal. Nèg yo konn atè a, yo konn raje yo, nèg yo kouri, yo al kache, etc. Pran mòn bouyon. Lapolis pa fè bak. E gon strateji lapolis itilize ke m pap di la, m pap devwale. Sof ke lapolis pa fè bak. Ou gen dwa pa remake lapolis prezan nan espas la, epi w al pote boure se kan w pran w konnen. Sa son strateji. Eben, yè swa, nèg yo deside ankò fon pote boure nan baz Ti Makak. Kout bal fè mikalaw. Bandi yo pa ka reziste anba kout bal. Nèg yo ap kouri nan tout raje, tout direksyon. Maten an, an siy de solidarite, de pwotestasyon, an siy de fidelite ak chèf yo, zanmi yo, nèg yo deside pou atake zòn Pako, Turgeau, Debussy. Canapé vert. Ebyen la sosyete genyen 14 ti jèn, m pa ka montre n imaj yo, men m ka montre n materyèl yo, men materyèl yo sou ekran an. Kidonk, si atan nou gen moun sou rezo t ka di o, te gen inosan, se inosan. An! Lapolis fon BA yn bòn aksyon paske remake, yo pa kite popilasyon an boule ti bis la. Se ti bis la n ap gade sou ekran an la. Sa di le fè ke lapolis atake nèg yo, yo vin tankou chen fou yo ap kouri. Ou wè sa k pase? Gade byen pou wè imaj la sou ekran an. Ban m wè si m ta poz li. Gade ou ka wè imaj sou ekran an. Remake gen yon pakèt chajè la a. Alòske nèg yo se 9 milimèt ki sou yo. Men chajè sa yo pa chajè 9 milimèt. Menm zam kap antre an Ayiti yo, se konsa yo pote yo, pa mòso. Pa vre Rod Joseph? E ou t militè ou konn sa byen, se pa mòso yo pote zam yo. Se lè yo rive a destinasyon epi yo monte zam yo. Ebyen se egzakteman sa nèg yo fè. Le fè ke yo kòmanse santi yo panike paske malgre tout atak yo fè sou meyòt, dyèg, yo jwenn rezistans kanmenm menm si gen moun ki tonbe anba bal. Map vin sou sa talè. Kounye a nèg yo pral eseye kreye yon sitiyasyon de tèrè nan tout rejyon metwopolitèn nan. Nèg yo debake. Men ta sanble ke gen yon alèt ki bay. Paske nèg mawon yo tout kote e chinwa yo atè a. Gen yon alèt ki bay sou yon ti bis. Lapolis pa konnen si e ti bis la egzakteman non. E sa k fè mande ke nèg sa yo fò n ba yo mwayen pou yo travay. Gen polisye l vle travay. Le fè ke gen yon alèt ki bay, paske lapolis ap atake nèg yo anlè epi nèg yo ap kouri, lapolis di ke gen nèg k ap kouri donk pou n mete antèn sou yo, mete kontwòl. Ebyen gen yon ti bis k ap sòti Petyonvil, k ap pran direksyon lavil, pa Kanapevè. Lè ti bis la rive oubyen pral rive zòn komisarya Kanapevè la, jan n ap gade la sou ekran an, lapolis deside kanpe l. Alò yo kanpe plizyè bis k ap pase, yo fon tcheke pou wè èske tout moun kòrèk. Epi lè yo rive sou ti bis sa, 1 premye remak, kòman yon machin ap chaje Petyonvil ki s on machin de transpò, tande wi, menm yon fanm pa gen ladan l. Sa atire atansyon m. Tande byen wi, kòman fè yon machin k ap chaje, ki s on veyikil de transpò k ap chaje Petyonvil ki pral Pòtoprens, Menm yon fanm pa gen nan machin nan. Sa atire atansyon polisye yo. Epi polisye yo ki kanmenm gen alèt ki te pase deja, nèg yo deside pou yo tcheke nèg yo t nan machin nan. O o! Dezyèm remak, majorite nèg yo yo tout an nwa. Majorite an nwa wi, nèg yo an nwa. E nwa a son koulè ti makak renmen anpil oh oh e bon bagay map di n la wi koulè nwa a son koulè ti makak renmen m pa konn poukisa genlè se sa dyab li di l koulè nwa a son koulè misye renmen anpil. Dezyèm remak lan, sa vle di premye remak lan bis la pa gen fanm ladan l alòske son veyikil de transpò dezyèm remak lan. Majorite nèg yo an nwa. Jakèt nwa, djin nwa. Nou t ap gade kèk imaj si n te gen bon videyo. Enben koute, lapolis di fò yo tcheke. A! Lapolis fè yon bon kou. Paske e pa popilasyon an pou n wè non, se lapolis paske popilasyon pa ta pral kanpe yon bis k ap pase. Donk se lapolis ki kanpe bis lan. Lè yo tcheke sou nèg yo. epi yo yo kòmanse santi ke nèg yo parèt sispèk. Ebyen imaj nap gade sou ekran an tout se materyèl ki nan men tij ti jèn yo. O m wè genlè gen yon lonnvi la tou wi o! Apa gen yon lonnvi atè a tou? Nèg yo gen lonnvi tou wi. Telefòn, zam, pami zam sa yo gen zam lapolis la tou nan 9 milimèt sa yo. Pami zam sa yo gen zam lapolis, telefòn, genlè menm gen badj lapolis tou. An m gade yon badj, a gen badj lapolis tou. Hein pil katouch katouch 12 bon chèf la m wè w pa konn bal chèf kap bay kontwòl la misye ap di katouch 12 li anpil li paka bay katouch non m wè katouch sa yo sanble ki katouch yo ye la sanble katouch M 14 M 4 te galil m pa konnen m pa fò donk kounye a lè lapolis tcheke nèg yo epi yo jwenn tout zagribay sa yo nan valiz nèg yo ya yo gen flach yo gen kouto yo gen tout bagay nan valiz yo. Kounyela a, le fè ke depi dezè, twazè di maten, moun Kanapevè pa dòmi, moun Debussy, Turgeau pa dòmi, paske nèg ak zam debake yo anvayi yo nan zòn nan. Lè popilasyon an konstate lapolis rete ti bis lan, epi yo kòmanse vin, ou konnen, pa kiryozite, yo pote boure vin gade sa k pase, what's going on? Ebyen lè yo gade yo wè ke jisteman, yo gen kredi kat, tou konnen ki yo gen kredi kat, yo gen tout bagay. Ebyen, lè popilasyon an remake ta sanble nèg sa yo pa klè, ebyen popilasyon an yo pa boule materyèl yo non, wè yo entèlijan, yo pa boule materyèl yo, yo di lapolis pa gen pwoblèm. Nèg sa yo yo fè n twòp. Se nèg sa yo ki koz ke n pa ka viv. pitit nou pa ka al lekòl, madanm nou, mari nou pa ka fonksyone, yo kidnape, yo vyole, yo tiye, yo abandone, gen yon pati kite peyi a se gras ak mesye sa yo. Ou m pa gen pwoblèm non, ou mèt pran valiz yo, lapopo, pran valiz yo. Al gade sa w jwenn nan valiz yo. Men mesye sa yo pa pran, yo pap antre nan komisarya a. Oh! M di w popilasyon an, m di w, depi w wè popilasyon an vle kale je l, gon jan n ka kanpe wi. Popilasyon an di lapopo atansyon. Se gras ak mesye sa yo ki fè jodi a m vin pòv, mwen apovri, m pa ka manje lakay mwen. Se gras ak mesye sa yo ki fè ke chak kote m rete m oblije abandone kay mwen m al rete kay moun pou m fè ladesant avèk anpil imilyasyon. Yo di ok ou mèt pran materyèl yo men ba nou mesye yo gon bagay gon sèvis ke nou pral fè ak yo. Devan de nawè lapolis popilasyon an pran nèg yo, yo lapide nèg yo, yo lenche nèg yo, nèg yo te la yo pa la ankò e jan w sot tande Youli di an yo mete dife sou nèg yo, yo bay nèg yon bwa kale e s on veritab bwa kale.